Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon pandan mwen t an dabsans. Aktyalite yo te anpil, e se nan sans sa nou reyaktyalize yo an kèlke sòt pou n kapab pote yo ba ou e pèmèt genyen yon maksimòm de kòmantè. Pami tout ameriken, alò dizon mye de diplomat ameriken ki yo menm akredite nan peyi Dayiti, gen yon sèl franchman ki kanpe bò kote peyi Dayiti, ki pa wè sèlman enterè Lèzetazini. Paske peyi sa ki rele Lèzetazini an, Li gen yon grenn enterè. Enterè li, se defann enterè pa l. Konprann byen sa m di nou an. Lè Ameriken yon kote, menm lè w wè gen kraze brize, Ameriken pa echwe. Sa k ka konprann, eseye konprann. Pa egzanp, si w wè yo vini nan peyi Dayiti. Yo fè sa pou yo te fè a epi yo lage peyi a nan enstabilite, sa pa vle di yon echèk pou Lèzetazini. M toujou ri anpil moun k ap di o Etazini kase bèk li tèl kote, Etazini vini pou l jere yon kriz, li echwe. Non! Etazini defann enterè l, li kraze peyi kote l ye a pi mal. Gen yon pakèt bagay k ap pase nan mond lan e franchman ou wè ke sa pase viya sa n ta kapab rele la konplisite dèzetazini. Peyi sa a ki li menm nan Afganistan fòk souvan y ap negosye avèk 2 taliban. Pandan y ap negosye taliban yo ap poze bonb. Eske lame amerikèn nan se pa yon lame ki pwisant pou ta kapab di ke y ap kraze taliban yo nan anviwon 2, 3 mwa? Men non se pa sa ki rive. Nou wè ke malgre prezans ameriken yo sou sòl afgan an, Men, Taliban yo te toujou yo menm ap frape fò, y ap fè eksplozyon, epi Lèzetazini li menm toujou ap mande dyalòg. Menm lè ou wè genyen de twa sòlda nan lame a ki mouri, nèg poze bonm, anpil sòlda tonbe, non! Sa pa enkyete Lèzetazini paske se sa fòmil. Konprann byen wi! Lèzetazini vini nan peyi Dayiti pou ede donk sè diplomat on echwe. Men. O final eske le mo echwe kon itilize pou le diplomat ki akredite nan peyi dayiti se le tèm vrè? Non! Ils ont accompli leur mission, misyon yo ki se, m ta kapab di kontribye a lenstabilite menm de se peyi. Anpil moun ki nan peyi Etazini gen dwa pa dakò avè m. Ou kapab nan peyi Etazini, w ap viv byen, w ap travay. Men. Gon grenn kesyon map poze nou wi, eske yon ayisyen ki li menm ozetazini eske lap pase tout ane egzistans li nan peyi etazini pa egzanp si yon nèg arive laba a 20 tan on travay pandan 20 tan eske 50 60 tan wap toujou rete nan peyi etazini se sèt kestyon ke je pou vou lè ou nan peyi sa wap viv byen men ekoute lè ameriken yo gen yon lòt vizaj pa rapò ak peyi ki sou kote yo pa egzanp lè kant on pran le ka de la siri Les Américains ont provoqué une crise. E pi, La Siri jounen jodi a la a zero. Ou pran egzanp Venezuela. Les États-Unis ont provoqué une crise politique e pi sa jete peyi a nan enstabilite. De même pour Cuba. Y ap chache la a tou sa yo kapab pou m ta kapab rive jwenn bout peyi Cuba. Anben, se sa pou nou konprann. Men sou ka Ayiti a, sa parèt pi konplèks. Nou wè vrè vizaj Lèzetazini pa rapò ak pwoblèm nou genyen. Men, akote de tout kritik sa yo, tout analiz sa yo ke nou fè, gen yon Ameriken ki vini ki boulvèse oubyen chanje dòn nan. Son non se Daniel Foot. Aprè lamò de Jovenel Moïse, administrasyon amerikèn deside voye yon anvwaye spesyal pou Ayiti. Son non, Daniel Foot. Li vini pou kapab dyaloge avèk otorite politik yo e wè nan ki fason eleksyon kapab fèt pou genyen yon gouvèneman ki moute de manyè transparant. Men, Daniel Foot, lè l rive nan peyi Dayiti, li sanble nèg yo vle pou li anlize nan yon pratik Destruktris pou peyi sila a, ebyen kè li di non. Li di se pa travay sa li vin fè e li regrèt ke menm pwòp Ayisyen nan peyi sa a ap travay pou kraze peyi a. Hum! Nan lèt demisyon ke Daniel Foot te voye bay administrasyon amerikèn nan an dat di 22 septanbre 2021, m ap li yon pati an franse pou nou. Daniel Foote di, avek un profonde decepsyon, e mez ekskuz, à ceux qui recherchent des changements cruciaux. Je démissionne de mon poste d'envoyé spécial pour Haïti avec effet immédiat. Je ne serai pas associé à la décision inhumaine et contre-productive des États-Unis d'expulser des milliers de réfugiés haïtiens et d'immigrants illégaux vers Haïti un pays où les responsables américains sont confinés dans des complexes sécurisés en raison du danger que représentent les gangs armés pour le contrôle de la vie quotidienne. Notre approche politique envers Haïti reste profondément imparfaite et mes recommandations ont été ignorées et rejetées lorsqu'elles n'ont pas été modifiées pour projeter un récit différent du mien. Le peuple haïtien, embourbé dans la pauvreté, otage de la terreur, des enlèvements, des vols et des massacres de gangs armés, et souffrant sous un gouvernement corrompu, avec des alliances de gangs, ne peut tout simplement pas supporter l'intrusion forcée de milliers de migrants de retour sans nourriture, sans abri et sans argent. Sans tragédie humaine supplémentaire inévitable, l'État effondré est incapable d'assurer la sécurité où les services de base et davantage de réfugiés alimenteront le désespoir, la criminalité. L'afflux migratoire vers nos frontières ne fera qu'augmenter à mesure que nous ajouterons à la misère inacceptable en Haïti. M'bavle tout texte là. Mais nous ouais un texte ça que Daniel Foot eksprime sa n ta kapab rele yon sòt de lasitid epi aprè il se dit revolte, wi revolte pa politik amerikèn vizavi peyi Dayiti. Misye pale, misye gen konsyans. Se pou premye diplomat ameriken mwen bat bravo. Ban m di nou bagay mesye, lè nou t ap gade sa k ap pase sou fwontyè la, kote ke y ap kouri dèyè Ayisyen, Lòt nasyon tou men ayisyen yo pi maltrete, yo bat yo, yo fè yo tonbe nan dlo, yo imilye yo, or Lèzetazini di li se patenè peyi Dayiti. Donald Trump te aplike yon politik pour dire que écoutez restez là où vous êtes, les Etats Unis pa bezwen nou. Donald Trump c'est un Républicain. A l'arrivée de Joe Biden, li menm li di w ke Ah! Pòt li ouvè. Se yon mannyè m ta kapab di pou siprime anpil mezi yo estime ke Donald Trump te pran ki pa ale nan sans anpil moun nan mond lan. Se kòmsi se yon moun ki te vini pou kraze administrasyon amerikèn nan. Et il a fait le pire! Le pire? Paske li di ke li menm li ouvè, e men sa ki pase, lè Ayisyen yo vini, yo repouse yo. Sa vin fè nou konprann pèp Ayisyen, nou menm ki aletranje, antre Repibliken e Demokrat, paske nou sonje nan eleksyon Biden, tout kominote nwa la te reyini, e yo te menm fè kanpay pandan yo te aple pou vote kontre Donald Trump. Se te yon mannyè pou ta kapab etire mesye sa a sou pouvwa. Yo vote Biden. Biden prezidan. Men jounen jodi a la, m ta kapab di, sa se youn nan premye bagay ke Joe Biden remèt nou. Donk, se imilyasyon. La a, m anvi fè yon ti paralèl antre repibliken e demokrat. Eske dapre nou menm, demokrat la se pa li k repibliken? Repibliken an se pa li k demokrat. Paske banm di w bagay, dans la démocratie il faut avoir un langage franc. Men la demokrasi se de preferans yon langaj kòde. Lè w pran repibliken an, li pale avè w, li di w verite a, yon repibliken ou pral mouri l ap di w sa wi. Men si w nan yon kay avèk demokrat la ou pral mouri, li pap di w sa. Ò, se demokrat la ki ta dwe di w, ekoute gen tèl bagay ki pral rive w wi, un maximum de précaution. Konprann byen sa m vle di nou an wi. Si se te demokrat yo vrèman vre, ebyen yo te ka di bon, ekoute, si w vin sou fwontyè a la, y ap kouri dèyè w, m pa vle sa rive w. Èske w konprann? Donk, m wè sans lan envèse, antre demokrat e repibliken. Donk, nan vrè lojik lan, se kòmsi se repibliken an ki demokrat, e se demokrat la ki repibliken. Bagay sa a m ta kapab di li pwovoke yon tole atravè lemond. E tole sa a mete mal alèz administrasyon Biden nan. Wi, administrasyon Biden nan li mal alèz. Joe Biden li fè yon diskou. Alò se jis yn deklarasyon men an 31 segond vous allez l'entendre ki li menm di bon byen sur se fòt nou men ekoute nou pral ouvri yon ankèt sou sa ki pase a pou kapab detèmine moun ki aji mal anvèr ayisyen yo. Bon banm t yon bagay Biden. Ou pran desizyon w, se ou k chèf. Banm di w, etan ke prezidan, sa k t ap fèt la ou te kapab rete l dan limedya. Ou te wè imaj yo. Imaj yo te vin jwenn ou Mesye Biden. Men, ou kite yo aji. Ou kite yo imilye nou. Men ou di w renmen Ayiti. Ou di, bra ouvè pou tout Ayisyen. Epi se sa w fè? anta de Biden. Bien sûr que je suis responsable, je suis le président, mais c'était horrible de voir ça, voir des gens traités comme ils l'ont été, chargés avec des chevaux, attachés. C'est scandaleux. Je vous promets que ceux qui ont fait ça vont payer. Il y a une enquête en cours et il y aura des conséquences. Il y aura des conséquences. C'est une honte. Gen moun, se avèk ti sa yo genyen, yo pran yo sèlman yo tounen. Gen moun ki rezide nan peyi Chili. Comment vont-ils faire? Ben, se grav! E ban m di nou yon bagay, lè w ap suiv temwanyaj yo byen, pou wè gen moun ki yo menm mache anba raje a, dix jours de marche, e finalman yo rive. Gen moun ki te avèk ti bebe, timoun nan mouri nan men yo, yo antere l nan wout. Konprann byen, gen moun ki ale nan dlo a. Gen moun ki mouri nan wout la e se sa Biden ba nou an retou. Men, tou sa pou vou dir ke Etazini pa gen enterè nan fè ti peyi avanse. Li gen enterè pou l kraze w e li menm pou l toujou pwisan. Men ekoute, pami tout Ameriken yo, gen yon Ameriken de kè, gen yon Ameriken ki jenere, gen yon Ameriken ki vrèman imen, non li se Daniel Foote. E Daniel Foote di li menm li pap ka kosyone bagay sa a. Se pa nòmal pou ta kapab kosyone yon bagay konsa paske se pa konsa pou trete Ayisyen yo. E banm di nou yon bagay mesye nou menm kap fè politik nan peyi Dayiti, si Daniel fout pale li di ke menm nèg ki ap fè politik nan peyi Dayiti yo pa sou chanjman sou peyi sila a, ha! Se pou m di nou ke nou mechan a tèt nou paske jounen jodi a la a nou te kapab bay Etazini yon leson si nou tout met tèt nou ansanm pou nou di ke ekoute nou fè peyi sa twòp tò pa gen opozisyon. Ann vanse nan menm direksyon. Nou te ka fè yon bagay wi. Dèfwa Lèzetazini pa t ap kapab egzòte nou non. Se konseye l t ap konseye nou wi. Paske ban m di w yon bagay, si devan pòt kay mwen bale, èske vwazen an ka sòti kote l sòti pou l vin jete fatra ladan l? M ap di, non, ekoute, ou wè la a se yon espas pwòp, ou pa ka vin jete fatra. Men si l wè kote a sal, li kapab menm vini avèk kamyon fatra l pou l jete. Se konsa bagay la ye. Kounye a la m pral nan yon ti konparezon avèk nou pou m di nou ke se sèl ameriken ki gen kè Daniel Foot. M pa prale twò lwen non. An 2010, yon veritable tranbleman de tè frape Ayiti. Anpil moun mouri. Reyinyon fèt nan Loni e yo mete Bill Clinton, nan yon komisyon k rele CIRH, Komisyon pou Rekonstriksyon Peyi Dayiti. Brèf, sa k pase? Anpil lajan tonbe, anpil lajan fè fon. Sètadi, le Bill Clinton ki è konsidere kòm kèlken ki è nòb Ozetazini, il s'invite mèm nan kestyon kòripsyon nan peyi Dayiti. Konprann byen wi, li vin isi l sa l non, pa de pwoblèm. Nou konprann? Dezyèm bagay ankò, y a un homme, un ambassadeur, ki vini nan peyi Dayiti, ki menm pale kreyòl pi byen pase nou. Son non, Kenneth Merten. Nan lane 2012, m kwè, ou 2013, nan fen ane 2012, genyen yon komisyon k ap travay nan palman an sou nasyonalite ansyen prezidan Michel Martelly, paske te genyen sispisyon kòmkwa Michel Martelly ta genyen double nasyonalite. Avan komisyon an remèt travay li, Mesye Merten pran lapawòl pou di sa. Se swa, swa yon prezidan, swa yon zanmi mwen, san pèmisyon pèsonn konsène. Ak pèmisyon prezidan te fèk ba mwen, mwen ka enfòme ou ke Prezidan Martelly se pa Ameriken li ye, se Ayisyen. Mwen te avè l E madam la premyè dam lè l te bay kat rezidans li, li te bay li, li te remèt li o konsila e nou te gen tan bay l yon viza. Alò daprè nou menm sa se te wòl yon anbasadè? Vin nan peyi Dayiti epi defann yon rejim? Di ke a mesye a se ayisyen natif natal? Nou konprann? Se pa serye! Se pa serye! Men Se pa echwe yo echwe. Se plan yo, yo vin egzekite pou kapab kenbe w nan enstabilite. Genyen yon ti madanm ki rele Anne Pamela White. Li vin nan peyi Dayiti, li vin di w pou l konsolide enstitisyon yo, rann peyi a fò sou plan demokratik. Men ekoute, èske li te reyisi fè travay li a? Wi li te reyisi fè l paske li te vini pou enstabilite a, pou kapab jete peyi sa nan plis kriz toujou. Ou wè, palman an pral kraze, li di w ke l ap negosye pou ke palman kapab rete kanpe. Ebyen palman an kraze jouk swa sa sou madanm Pamela White. Si m manti, gade sa a. Mwen kontan pou anpil Ayisyen ki nan peyi Etazini k ap travay, k ap degaje yo pou fè kichòy. Men m pa konseye yo pou yo viv rive 60, 70 zan nan peyi Etazini. Brèf, e sa m ap di la a m panse ke li kapab jwe kont mwen. Je ne pa de viza ameriken, si yo ban mwen l son koutwazi, mwen pa p al rete. Mwen tou di yo sa. E, si yo pa ban mwen l tou, mèsi bokou paske peyi nou an li pa enterese m. Malgre jan peyi m nan ye a, si bagay yo twò grav, Gen lòt kote nou kapab ale. Si nou travèse, nou ka ale an Repiblik Dominikèn. Si nou pase la, e, e, kote a, Savanèt, nou ka tonbe Hondo Bay. Ebyen, se pou m di Lèzetazini, nou konprann jwèt la. E anpil nèg ki nan peyi Dayiti, yo tèlman konprann jwèt la, yo antre ladan l. Paske, si yo pa antre ladan l, Lèzetazini ap di, Ekoute, mwen koupe viza ou. Madanm ou, pitit ou, se nan peyi Etazini yo ye. Dènyeman, m t ap tande Bob C. kap pale ki dil pa bezwen al nan peyi sa ankò. M pa bezwen konn sa w te genyen avèk Lèzetazini Bòbsye. Men ban m di w, m ta kapab di an kèlke sòt m prèske dezyèm moun nan wi paske si yo vle m al lakay yo ok e m prale m pap rete. J'ai la haine. J'ai la haine contre ces autorités là et je suis désolé de le dire paske m panse ke sa kapab pa fè anpil Ayisyen ki nan peyi blan an plezi. Men ekoute, pandan sa pa fè w plezi a, fè w gade dè milye dayisyen ki nan sitiyasyon difisil, kòman y ap repouse yo, kòman y ap malmennen yo. Antouka Daniel Foot, felisitasyon! Mèsi monchè! Te gen yon grenn ameriken ki sensè nan peyi sa a e ki konprann jwèt Lèzetazini an k ap mache kraze ti peyi yo, ki anvi di Lèzetazini, Halte la! Paske ou pa kab mechan konsa.